Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay anfom alò fòm di ke nan kad emisyon sila nap vin pale anpil ti dosye men jist avan ke mwen komanse. Alò moun ki nan peyi etranje yo pa bliye ke nan kòmansman mwa out lan nou pral gen yon apèl pou moun kapab voye ti kichòy pou ti moun lekòl yo paske janm te di nou gen anpil paran ki kòmanse ap frape pòt nou e nou menm nou pa genyen anyen nan men nou. Nap genyen yon kont euh, moncash pou sila yo ki Ayiti. Nap genyen yon nimewo kont e an ayisyen e ap gen yon nimewo kont an ameriken. Se pa chalòm non souple. Paske se toujou evidan pou kapab fè di byen. E nou menm lè w voye yon kichòy nap montre w kisa grenn dola w la li fè. Alò, gen yon lòt ti koze m te vle debat ansanm avèk nou. Mwen m se yon nèg m ankese tout presyon m pou kont mwen. M pa renmen pataje presyon m a moun. Se sa k fè tou, m pa fè tansyon, m pa fè sik, m pa fè ankenn maladi. Paske, lè m tande yon moun di l ap chache rèl pou l touye l, ok, pa gen pwoblèm. M toujou atè a nan lari. Donk, ou touye m. Gon bagay pou konprann. Paske genyen anpil nèg mwen nan mitan yo wi. Y ap pale. Yo di ke nèg sa fò yo jwenn ni pou yo fè afè yo avè l. M te ka di nou men mwen wi. Men banm pran ti tan toujou pou m fin pale paske gen bagay m poko di. Sitou nan plenn nan. Konprann? Nèg yo toujou ap fè reyinyon. Mesye, ban m di nou yon bagay. Pandan n ap fè reyinyon, pandan n ap chache, pran san nou byen gade nan mitan nou pou nou wè si m pa la. E si yon jou m pa ta la, m panse ke Banat ap la pou l pale. Mòvann ap la pou l pale. TT ap la pou l pale. Èske nou konprann mwen, mesye? Sa vle di. Sim pa la ap gen anpil lòt moun kap pale sa vle di cette histoire pou nou ta anvi ekstèmine VRL prod banm wè sa se yon utopi eske nou konprann m pral vini avèk yon emisyon talè sou funeray Mercidieu an. Epi lè sa a nou pral konprann ke m te nan mitan nou vre. Paske se blòk mwen. Eske w konprann ke kòm si yon nèg blòk li l pa ka pase ladann a nenpòt ki lè? Hum! Dènyeman m te jakome. M tou di nou sa wi. Onzè di swa m te jakome. Lakay mwen. Ann serye. Si n bezwen m n ap jwenn mwen. Ok mesye. Donk ne vous faites pas d'illusions. Nou pa bezwen ap chache ankò paske. Mwen nan mitan nou. Bref e nèg yo pran yon DJ wi la. Se bandi ak zam ki ap opere nan zòn alò moun nan di m latibonit. Yo kidnape byen bonè 27 jiyè 2022 an DJ Wayne pandan l ap sot jwe yon pwogram ak 2 kòlèg li. Daprè enfòmasyon yo. se ta nèg Savyen yo ki ta dèyè kidnaping sila. Eske se nèg Savyen? Bon, si se nèg Savyen men m konnen e se nèg Lakwaperis yo ki te plis awoyo. Men si e nèg Savyen yo, se ti Lukson avèk lòt towo yo. Nèg y ap frape kounye a wi. Donk, si se nèg Savyen yo tout bon vre, aparaman sa Odma te konn fè yo, ebyen nèg y ap fonksyone kounye a. Bon! Nou swete ke nèg yo konnen son DJ, e petèt anpil moun konnen DJ Wayne, yo kapab fon bagay. Nou konprann? Peyi a fini wi. Peyi a fini. Men, m pap bay yon nèg manti. Pou m ta wè m mouri, se vye bal mawon, vagabon, sanginen k ap goumen k ta touye m. Humm! Ooh! M t ap dous anpil wi. M tap dous anpil. Yè map fè yon emisyon, alò jodi a la map fon ti enjoy mwen avèk nou pandan map ba nou enfòmasyon tou paske lemisyon dojodwi sa va etre koul. E jodi a m pa anvi joure, m pa anvi plenyen. Map gade pou m wè kòman anba lavil devni. Mesye banm di nou yon bagay, satan pran peyi a wi. M pa konnen men satan pran l. Sa map gade la m wè se lisifè an pèsòn ki mete pye l atè a. ki ap dirije peyi sa. Alò avan m fè analiz pa m nan fò m di nou ke anba lavil la n ap gade pou n wè anpil kote tankou bò katedral, nan zòn rue Montalè, monte, zòn bò madan kolo nou wè se pyebwa ki pouse la. Anpil zèb nan lari an. Yè nou wè emisyon gwo nèg ki di konsa li menm li ta renmen tounen yon touf bwa tou pou l pami bwa sa yo. Menm lè w ta tounen yon touf bwa. Ou pami bwa sa yo, bal ap dechire w. Se pye bwa sa yo k pou di nou ki sa y ap pase. Nan va konprann. Men banm di nou byen ke kote sa a vin tounen yon forè kapital peyi Dayiti. A kelke pa de palè nasyonal, bal ap tire a gòch a dwat. A kelke pa de anpil enstitisyon anba lavil la, bal ap tire a gòch a dwat. Batay la te entans. Nan premye jou antre je nèf, je pèp. Batay la kontinye entans nan dezyèm jou la. Epi a lob di twazyèm jou, gen yon videyo ki rive jwenn nou. Videyo kote ke genyen yon solda yo pran, men gen moun ki dim ke se ta yon solda je nèf. Epi nèg yo mete 5 zam sou li. E m kwè gen 4 manch long nan zam sa yo. Kisa k pase se ke. Toujou daprè enfòmasyon yo, pandan nèg yo fè fas kare, paske pa bliye m di nou, G9 lan, se yon gwo estrikti, e nèg yo batay byen. Tande byen sa m di nou. Si w wè yon gwoup ki ap batay, ki kanpe an fas G9, konnen se yon gwo estrikti de gang ke li ye. Lè nan premye jou a nèg yo fon pote boure G9 sote, G9 pa janm kite alye l kanpe pou kont li nan batay Atis ou atake Masyal ou mèt ret tann nèg tè nwa nèg pyè 6 nèg Boston tout nèg ap vini ou atake Chen an ou mèt poze w Chen an te mèt pral trepase Babekyou ap vini Iska ap vini tout lòt nèg yo ap mete pye yo atè a. an bèt. Ou atake Delma 6, si Babekyou bezwen ranfò, lap just rele pou l di mesye banm ranfò. Se gade wap gade wap wè Tayson rive, Matyas rive, Iska rive, Mikanò rive, Ti Jinyò rive. Eske w konprann? Donk se konsa nèg yo gon bon kowalisyon pou yo batay. Men! Malerezman, kowalisyon sa a, se a lòt gang nèg yo ap batay. Nèg yo pa vle fè yon kowalisyon pou batay pou peyi a. Donk, m fini pa konprann ke lè m ap pale, m ap preche, m plis ap pale avèk de nèg ki anlize yo nan filozofi mòtifè la. Yon tèm mwen gen lontan m pa itilize. E se sak fèm konprann tou jounen jodi a la a mwen pa egzan nan potoprens paske kant vou dit o dyabl vou zèt dyabl ebyen lap pwan kanmenm men ekoute gon bagay pou konprann wi pa di dyab padon pa janm di dyab padon paske dil bonjou lap manje w pa dil bonjou lap manje w di dyab la Al lave dèyè l li bwè dlo a. Eske n konprann? Pase banm di n yon bagay. Peyi a gon jewografi. Menm lè w tande la nan Pòtoprens, li pa pou pèsòn. Ou ka kraze l. Men ou wè kote w kraze a, w ap mouri y ap antere w la. Tè a pa pou pèsòn. Nou fèt, nou prale n ap kite l la. Men, m santi gon bagay ki nan tèt nèg yo. Lè yon nèg bandi jounen jodi an, li anvi di tèt li ke. Ou wè lè m pral mouri, gade m ap mouri ak anpil moun. Eske nou konprann paske e lontan gen yon bagay ou te konn di tèt ou, nèg yo pa dire. Men jounen jodi a la papa, nèg yo, yo la pou yon bon ti tan wi. Nèg yo fè plis ke kenkena wi. A di gen nèg la k gentan pati pou nenpòt 2 kenkena a 3 kenkena wi. K ap bay pwoblèm nan la repiblik. Eske nou konprann? M te bliye pou m fè nou tande voice ki nan video a kote nèg yo ta pran solda. Alò ki sak pase nan batay la se ke yè nèg je 9 yo pa bliye gon blòk m kwè gon building nan zòn eske se bò madan kolo e nèg je 9 yo byen poste la. Byen poste! Tout tantativ nèg bèlè yo ap fè se pou kapab pran zòn sa a nan men nèg krache dife yo ebyen pou yo menm vin domine yo men se trè trè trè difisil pou mesye belè yo alò fòn di ke e yè nèg je nèf yo genk rete nan abri epi y ap pete bal ansanm avèk nèg je pèp yo antre parantèz epi sa w tande a la genlè gon pote bourik fèt nèg yo pran mitan lari an paske gen anpil nèg nan je pèp nèg sa yo Se batay tòs nu. Pa di pa gen bagay kache dè bra. Tankou lè w pran yon nèg tankou Kempès, misye se yon nèg ki toujou renmen pran mitan lari. Epi l ap file bal. Ou mèt lage bal sou li, l ap file bal. Epi m kwè nan pote boure a, gen nèg ki tonbe. Gon yon nèg yo pran, alò m pa konnen si se yon jimnastik ki fèt men yo pran misye. Misye tonbe, nèg yo jwenn. Zam epi yo moutre zam. Ann tande. Ti nonm tap vini. Lè zam di nou. Nou poko fin pran non e nap pran toujou. M kwè nou tout ka konn moun sa. Gade sa nou gen nan men nou. Apre sa bay nèg yo manje tande. Men 5 segond nou te di t paka fè nou anyen tande. Banm di nou bagay pou nou konprann byen. Ou wè je 9. Sa ap rive wap wè nèg yo ap goumen avèk Gabriel nan site solèy wap wè nèg yap fè video euh nèg Gabriel yo yap fè video pou di ah men ki solda yo pran patati patata ou pa gendwa janm wè yon video je nèf tande mwen k di non sa ou pa gendwa janm wè yon video kote Nèg je nèf ap touye moun. Ou kapab yon Arab, ou kapab RL prod ou gen detay ou konn kiyès nèg yo touye, men afè jwenn kadav nèg je nèf touye, gon sèl jan ou kapab wè kadav la, si yo fin touye l epi gen difikilte pou yo pran kò li, sinon se m ta kapab di an ven. Alò, e demach sa oubyen politik sa yo vin aplike apèn. Se nan pèspektiv pou ke estrikti sa a pa kontinye, tande byen wi sa m di a, pa kontinye dekriye. Paske si mesye sa yo y ap touye moun, y ap fè videyo, y ap wè se menm gang yo. Paske gon ti bagay tou piti nèg y ap defann kòm dinyite kòm kwa je nèf pa fè kidnaping. Vrè ou fo? Nou konnen deja repons lan. Donk, nèg yo vle parèt kòm si yo s on gang vre, Men gang yo a, s on gang ki plis sivilize, s on gang ki konnen reyalite a pi byen, ki sèlman ap batay kont gang, men ki pa antre nan lojik vòlè. Vrè ou fo? Reponn ankò. Èske nou konprann? Donk, gon jan yo ap kritike nèg yo sou rezo sosyo, ebyen nèg yo vle pote yon lòt imaj. Bon! M panse m di anpil bagay la a. Nou pral tounen toutalè avèk lòt emisyon paske jodi a la a mwen dekrete lapèmanans. Fòk omwen nou reyalize plizyè emisyon pou ke fàn RL Prod yo kapab genyen anpil detay. N ap kite w avèk envite di jou nou e se kòm toujou Manuel Yves ki le reswa pou vou. E li enpòtan pou ke nou avèk ou jodi a e nou di w mèsi pou envitasyon an. Byen, ki jan alyans pèp la ye? Ebyen, e alyans pèp la li la, e jan tout òganizasyon anndan peyi a yo, yo la. E alyans pèp la li menm li toujou kon, kontinye ap fè travay ke l te gen pou l fè anndan sosyete a, ki se yon travay de, e nou kapab di de, de, de, de, de, de davangardist, ki gon wòl davangardist ke n ap jwenn anndan sosyete a. E gen de moman sa wo, men gen de moman sa ba. E jodi a nou fas a yon moman kote ki. Li mande nou kòm sitwayen angaje anndan peyi a pou nou kapab non sèlman soti nan silans nou, men kontinye batay ke popilasyon an konfye nou pou nou mennen anndan peyi a. Donk se jodi a Alyans Pèp la li reprann fòm. Alyans Pèp la jodi a li kòmanse rekòmanse akonpanye popilasyon an. Lè m di rekòmanse se paske nou te nan yon moman kote te gen yon kalm politik. Kalm politik sa a fè anpil dezòd fèt anndan peyi a e anpil masak fèt anndan peyi a. Donk nou kwè nou menm kòm sitwayen angaje, nou pa kab pèmèt nou tèt, pèmèt tèt nou sa pou ke nou rete ap swiv, ap obsève alòske nou wè ke jodi a bagay yo vin pi mal anndan sosyete a. Nou konnen Alyans Pèp la se yon estrikti ki fè pati de SDP e ki te sinyatè akò 11 septanm la, èske jodi a nou toujou rekonèt nou anndan akò 11 septanm la? E jodi a kèlkeswa sitwayen anndan peyi a e ki oubyen kèlkeswa gwoup angaje oubyen pati politik oubyen òganizasyon nan sosyete sivil, òganizasyon politik e ki ki la a, yo gen pou yo pran yon rekil E nou menm Alyans Pèp, nou te fè sa. Nou pran yon tan de rekil, yon tan pou ke nou gade sa k fèt yo, èske te gen emosyon ladan l yo, paske politik pa kapab fèt avèk emosyon, paske politik fò w kalkile l ni nan espas ni nan tan. E politik pa ka fèt nan zanmitay, paske politik li gen rezilta pou l bay. E lè politik pa bay rezilta, donk anpil sektè, ap ajenouye. Pa egzanp, si w pran jodi a lajistis ki ajenouye, se paske politik la jodi a pa bay rezilta. Si w pran ekonomi peyi a jodi a ki atè, se paske politik la pa bay rezilta. E nou menm kòm sitwayen, nou te gen yon moman ki te rive, e efektivman nou fè pati de sektè demokratik, gen yon moman ki te rive pou ke nou te gade e pa t kite batay popilasyon an sèlman nan lari men mete l sou tab pou nou diskite, pou nou gade kisa k kapab fèt, kisa n kapab ofri popilasyon an. Paske popilasyon an. Li gen 3 bagay li bezwen. Popilasyon an premye bagay li bezwen, li bezwen sekirite. Sekirite a ap pèmèt ke yo vakye avèk aktivite yo. E dezyèm bagay popilasyon an bezwen, li bezwen sante. Sante ap kab pèmèt ke yo reponn avèk aktivite yo paske nou gen yon popilasyon ki ka, se yon popilasyon de konba, moun yo chak jou, ojoulejou y ap goumen pou yo bay tèt yo manje, pou yo peye lekòl pitit yo. E twazyèm bagay popilasyon an bezwen, popilasyon an bezwen. Ankadreman pou ke yo jwenn, yo kapab voye pitit yo lekòl, pou ke yo kapab gen aktivite yo y ale, pou yo rantre lajan, pou yo viv. Ebyen, lè nou siyen akò 11 septanm lan, nou te panse ke genyen de bagay ki ta pral fèt. Pa egzanp, gen yon seri de batay ki t ap mennen, gen yon seri de moun ki te masakre nan zòn, nan katye popilè yo, nan geto yo. Donk, nou te panse ke Ariel Henry, kòm premye minis, ta pral demare oubyen kòmanse pwosè sa yo, ansanm de pwosè sa yo. Nou gen pli de 4 pwen konbyen milya de dola ki gagote anndan peyi a, nou panse pwosè Petro Caribe a t ap inisye. Nou genyen ensekirite a ki ap fè raj depi sou Jovenel, depi sou Martelly rive sou Jovenel Moïse. Donk jodi a Ariel Henry vin eritye de sa a. E pa gen okenn efò ki fèt pou ke ensekirite a konbat. Jodi a, bagay yo vin pi grav. Paske gen anpil kote, si w pran zòn Bit Bwaye, nan yon zòn sa la a kote 2 gang t ap afwonte youn ak lòt, ebyen 2 gang sa yo k t ap afwonte a, gen anpil moun ki delokalize, ki kite kay yo. E jodi a moun sa yo pa t gentan gen lajan nan men yo pou yo t al afème lòt kay. Genyen sou plas piblik yo ye. E sou plas klèsin nan bò bim nan yo ye. Genyen se kay moun y al rete. Genyen se an pwovens yo chèche yon kote ale. Donk, se de moun yo ki vin apovri. E si w pran, pa egzanp, Site Solèy jodi a la, kote gen plizyè gwoup gang k ap afwonte pou pou espas, pou pouvwa, pou bat pou patwon yo, pou bòs yo, ebyen, jodi a, anpil moun mouri anndan Site Solèy. Anpil moun oblije al ap kouri al sou plas. Gen yon timoun ki vin nan anndan nan sèl ui. Gen donk sa vle di sitiyasyon an jodi a li li lamantab, li afreuz. Donk avèk sitiyasyon ke nou ye la a, nou pa kapab nou menm kwè ke akò 11 septanm nan se te yon bib, se yon pawòl sakre. Paske ekoute, se Jovenel Kidnaping lan te la. Tout moun tap plenyen pou kidnaping nan. Ou konnen potko gen kidnaping se kounya gen kidnaping. Paske jodi a Dèlma se fwaye kidnaping nan. E yè sèlman yè gen 2 kidnaping ki fèt nan Dèlma. Youn fèt Dèlma 31, youn fèt Dèlma 19. E jodi a gen majin gen machin avèk jiwofa kap kidnape moun. Gen machin k avèk plak sèvis de leta kap kidnape moun. Donk Kèlkeswa kote ou ye jodi a, ou pa an ou pa ou pa an ou pa an sekirite, kèlkeswa kote ou ye jodi a, sitiyasyon ou e m kapab di ekonomik ou prekè, kèlkeswa kote ou ye jodi a, ou gen dwa ou pa ka manje e kèlkeswa moun ki nan klas mwayèn, moun ki nan klas e e e pwoletarya, moun sa yo jodi a nou vrèman vrèman e e e e m kapab di an sitiyasyon difisil. Paske nou fas a yon peyi ki detui, ki devaste. Nou fas a yon peyi kòm si se nan gè nou ye. Paske jodi a, yon moun k abite nan gran sid, jodi a si li konn achte, si l sou medikaman, li konn achte medikaman an 50 goud, jodi a pri medikaman an li triple. Li vin 150 goud. Se yon egzanp mwen ba ou pou m montre w kòman jodi a lavi chè nan Sid paske la Matisan moun pa ka pase. Donk jodi a la Matisan bare se yon se yon kote ki bare e se gang yo k bare l menm. E ki sa leta di? Ki sa Ariel Henry di? Ki sa minis e e enteryè di? Ki sa minis jistis di? Donk, nou fas a yon sitiyasyon kote popilasyon an livre la li menm sèl. Donk, nou kwè ke akò 11 septanm nan se yon akò mòne, se yon akò ki pa pote espwa ke popilasyon an te espere, ke nou menm tou alyans pèp nou te espere. E fas a sitiyasyon sa a, nou oblije pran, nou oblije pran rekil nou pou ke nou non sèlman pa nan kesyon akò, men nou mande tout dirijan sdp yo tou ki te nan akò a, pou ke yo pliye bagaj. E si yo rete yo menm, nou menm Alyans Pèp n ap pran distans nou avèk yo. E nou klè sou sa. Donk, tenan kont de jan ou dekri sitiyasyon an la a Maitre Pierre Louis, nou santi nou enkonfòtab jodi an pou nou ta kontinye rete nan akò 11 septanm la. Eske an klè nou desolidarize nou de Ariel Henry? E nou pa t janm twò solidarize nou avèk Ariel Henry. Paske nou te vin wè Ariel Henry kòm on nèg kap jwe on jwèt mètdam. E nou menm nou pat dè on bagay pèsonèl. Men si peyi a gen sekirite, nou bete, nou benefisye. Si peyi a gen sante, nou benefisye. Jodi a, lopital jeneral pa fonksyone. Gè ap fèt toupatou nan geto yo, gang ap tiye moun. Moun yo pa gen lopital pou y ale. Moun yo pa gen ak, moun yo pa konn ki sen pou yo rele. Jodi a. Lekòl fèmen lan peyi a. Gen moun jiskaprezan pa ka pran kanè pitit yo lekòl. Paske jodi a nou gen yon to denflasyon ekstrèm. Jodi a to dechanj lan li ekstrèm. Jodi a ou prèske ou bezwen 140, m kwè 145 goud pou yon dola ameriken. Donk sa vle di ki sa, sa vle di ki sa? Sa vle di lè ou genyen nan men ou 10 mil goud, 10 mil goud la jodi a li prèske se 50 dola li vo. E yon sitiyasyon konsa ou pa kapab ere ladan l, ou pa kapab jwaye ladan l. Donk nou kwè ke jodi a nou fas a yon premye minis enpostè e ki yon dechen goumen Kiba youn grafonyen lòt li gentan soti yon twit. e nou te genyen yon pil frè nou avèk sè nou ki mouri Pòtoriko, nwaye nan de kondisyon ekstrèmman difisil e pa gen twit ki sòti. Nou genyen de frè nou avèk sè nou k ap kite Chili, k ap kite Brezil, k ap fè demach konbyen kilomèt, konbyen jou nan wout, konbyen mwa nan wout e ladan yo ka genyen ki yo vyole, genyen ki mouri, anpil nan yo mouri nan de kondisyon ekstrèmman difisil pou yo rive Meksik e Ariel Henry pap soti twit e nou wè yo te rive Meksik yo travèse fwontyè la yo rive anba pon Texas la nou wè kòman sa te ye kòman yo te imilye ayisyen ankò yn fwa de pli donk Ariel Henry pat di anyen jodi a men nou genyen e nan la nan lanmè Bahamas la 16 a 17 frè n ak sè nou ki mouri. E nou wè jan yo ye atè yo mete yo ekspoze yo. Donk jodi a ak ki kouraj pou nèg ap fè politik e politik depi wap fè politik ou di fòk ou pote chanjman pou ta pale de solidarite ou solidarize w avèk Ariel Henry. Ariel Henry se yon initil, Ariel Henry se yon se yon moun ki la ki pa konn kouman l fè la. E Ariel Henry li la a, li konnen ke jodi a, li gen redevans sèlman anvè kominote entènasyonal la. E li pa dwe pèp ayisyen an anyen. E kesyon ayisyen ap mande Ariel Henry pou bay sekirite, pou mande Ariel Henry pou ke gen sante anndan peyi a, pou gen jistis pou moun yo anndan peyi a, se blag. Paske Ariel Henry, li genyen pou l kenbe statu quo ki la a, pou l kenbe tout sistèm phtk ki la a, pou ke l òganize yon maskarad eleksyon, pou ke li rebay phtk pouvwa a, pou ke nou kontinye antre nan janvye la. Donk ou di Mèt Pierre Louis, nou mande fòmèlman mesye dam sdp yo pou yo kapab kite akò 11 septanm nan, ou panse l ap osi fasil pou yo fè sa? Mèt André Michel ki youn nan senbòl fò. Pouvwa Ariel Henry an, Marjorie Michel et consorts, ou panse lap osi fasil pou yo tatone le dos a Ariel Henry? Gen de moman nan lavi fòk ou kapab defini sa k genyen kòm objektif. Objektif Alyans Pèp se kontinye goumen Pou ke popilasyon ayisyèn nan jwenn miyezèt. Objektif Alyans Pèp se kontinye batay pou ke jèn gason, jèn fanm e kèlkeswa stati l anndan peyi a, li kapab benefisye de sekirite, li kapab benefisye sante, li kapab gen yon lojman desan kote pou l rete, li gen yon anplwa nan men l. Donk, si gen de moun jodi a ki gen objektif pa yo se jwenn yon minimòm nan men pouvwa an plas la pou ke yo satisfè bezwen pèsonèl yo, bezwen famiy yo ki swa a letranje oubyen ki kèlkeswa kote l ye a. Donk nou menm nou pa kapab rantre nan linye sa a. E nou gen, nou di l, nou di l nan plizyè près, lè, lè se pa mwen k di l, se Didier Benel, kòdonatè nasyonal adjwen m ki di l. E nou di yo sa, E nou pral ekri yo fòmèlman pou nou di yo sa. N ap ekri yo fòmèlman, e fòmèlman paske dokiman an l ap rete nan achiv nou. Fòmèlman paske popilasyon an gen yon bagay l ap tann de Alyans Pèp. E jodi a, òganizasyon politik Alyans Pèp se yon òganizasyon politik k ap goumen pou popilasyon an, k ap goumen kote popilasyon an. E si gen de moun ki ap goumen pou defann pouvwa phtk a, pou defann pouvwa sa Ariel ap defann, ap kenbe pou phtk a, e gen de moun ki pèdi ladan li paske yo jwenn yon minimòm, donk nou pa ka rantre nan linye sa a nou menm. E nou kwè ke listwa ap toujou jije, listwa ap toujou bay nòt a moun ki kanpe kote popilasyon an. Paske ekoute, si nou pa goumen jodi a, nou kondane tèt nou pou nou tounen esklav. E defèt popilasyon ayisyèn nan jodi a, nou se chèn nan yo pa wè fizikman, vizibleman nan men nou. Men nou anchene. Nou anchene paske mwen se moun nan Sid, m se moun Okay, m soti Torbeck. Jodi a m pa kapab ale nan Sid a volonte. Paske pou m ale, fò m fè jimnastik pou m pase tout anlè. E menm anlè a danjre. Jodi a yon moun ki moun Gonayiv, ki moun Gwo Mòn, ki moun nan Nò, ki moun Pòdepè, Nòdwès, jodi a Kanaran se yon bouchon l ye pou ou. Se sèl la a Mòn Kabrit yon moun kab pran yon ti chans fofile kò w. Malgre sa 400 mawozo nan zòn nan. Paske 400 mawozo poko fin pran Mòn Kabrit la jan pou l pran l. Men li la. Donk sa vle di, jodi a popilasyon an. Li nan yon eto. E se yon bagay ki kalkile. Se pa yon, se pa yon aza sak la. Sak la se yon bagay ki kalkile. Se paske kominote entènasyonal la ki enstore an Ayiti bay phtk sa depi 2011, aranje yo avèk phtk. pou yo benefisye, pou yo pran tout sa nou gen anndan peyi a. Donk, yn fwa ke yo gangsterize peyi a, yn fwa ke yo kontinye kenbe phtk sou pouvwa a, swa pa pèsòn entèpoze, swa pa yo menm phtk pwopreman dit, donk lè sa a, popilasyon an, oubyen fòs politik yo oubyen, oubyen fòs de goch yo, p ap kapab pran pouvwa nan peyi a. Donk la dwat ap kontinye kenbe pouvwa a avèk fòs dè zam, avèk gang, avèk dwòg, avèk zam tout la sen jounen e ou wè sa dènye tan kòman tout èp kòman tout e kòman tout waf yo tout e pò yo y ap sezi zam. Sa vle di sa yo pa sezi yo plis paske gen de moun anndan peyi a ki bay leta a defi. pou fouye kontenè yo. Leta pa ka fouye kontenè yo. Paske si leta fouye kontenè yo maten, aprè midi ap gen soulèvman nan kò de moun anndan peyi a. Donk moun sa yo pi fò pase leta? Enben moun sa yo, moun sa yo se yo menm menm ki leta a jodi a. Se yon, se yon, kòm si m ta di w, se yon leta anndan yon leta. E se sa k fè, ou wè jodi a, Leta nou gen la a jodi a, s on Leta ki atè plat, s on Leta ki detui, s on Leta ki derobe, s on Leta ki defèt. Donk, Leta sa a jodi a, jodi a pa gen yon, li, li, li, li pa genyen an tèm de, an tèm de monopòl de la vyolans lejitim, Leta sa a pa posede l. Leta sa a jodi a, an tèm de pouvwa piblik, li pa genyen l. an tèm de jistis li pa genyen l donk ou wè ministè ki ministè regalyen yo donk jodi a yo sanse pa reprezante anyen ke l ministè enteryè ke l ministè jistis ke l dotre ministè ki la pou kenbe leta pou sipòte leta donk jodi a yo atè donk jodi a nou gen yon leta ki son leta palya ki mare sosis li avèk yon boujwazi, yon boujwazi ki pa nan enterè popilasyon an, ki mare sosis li avèk kominote entènasyonal la pa le biyè de Core Group. Donk, jodi a, Leta sa a, li pa nan enterè popilasyon ayisyèn nan. Se sa k fè, lè yo kidnape yon Ayisyen, yo asasinen yon Ayisyen, se pa yon blan yo kidnape. Se pa yon blan yo asasine. Se pa yon manman blan oubyen yon mère blan k ap kriye. Se pa yon kouzen blan k ap kriye. Se pa yon kouzen, se pa Lalim k ap kriye. Se pa Sison k ap kriye. Se pa anbasad amerikèn k ap kriye. E yo, yo, yo, yo tèlman konn sa yo fè a, e yo di gang yo, yo antann yo ak gang yo. W ap kidnape Ayisyen parèy ou. W ap kidnape moun ki sot nan menm klas sosyal avè w. Pi gwo kidnapè laboujwazi. Pi gwo kidnapè yon manm nan boujwazi a. Piko kidnape yon etranje. Pase si w kidnape yon etranje, m ap vin arete w la, m ap pran lavan w, m ap jije w. Men dènyèman n te wè yo pran yon gwoup misyonè bat gang ki te fèt. Men kolon sa potko di. Apatide gwoup misyonè sa a, jodi a, ou wè yonyon, yo gen tan al ak yonyon. Yo gentan la ak tizo. Yo gentan la avèk yon lòt eleman la e Mak Tony oubyen El Tony m pa sonje non vwayou a. Yo gentan la avèk 3 vwayou. Donk sa vle di ki sa? Si yon gang demen maten menm si l ta fou, menm si l ta sou, menm si l ta fimen pay, menm si l ta krake, li ta jwenn yon moun nasyonalite l se amerikèn, se kanadyèn, se fransè, se alman, se li lage touswit. Paske si l kenbe l, y ap vin arete l, e kèlkeswa kote l ye y ap pran l, y ap antre y ap pran l, y ap mete l nan prizon e y ap pati avè l, yo pral jije l lòt bò. E yo konn sa. Donk jan, se, se, se, se kòmsi s on kloz. S on kloz, s on kloz tasit, ki pa siyen, parafe kèlkepar, men s on kloz. E kloz sa a, li fèt kontre mwen menm, li fèt kontre ou menm. Jodi a kòm jounalis jèn gason mande Bondye yo pardon si yo kidnape w frè m ou pa gen anyen pou w peye y ap tòtire w y ap derobe w y ap kraze w paske w pa gon ou pa gon ekonomi mwen menm m pa gon ekonomi kòm moun ki swadizan nan klas mwayèn si yon moun nan klas mwayèn nan jodi a malad pa gen lopital jeneral. Pa gen lopital se pa gen lopital lapè pa gen lòt lopital yo ke se pa lopital sa yo ta sipoze ale nou ta sipoze ka al nan lopital prive men si w ospitalize nan lopital prive a jodi a ou kenbe avèk ekonomi pa w ti ekonomi pa w demen w kenbe sou twazyèm jou a yo prete pou w prete wi ou pap ka kenbe twa jou lopital la. Bon, pa rapò a sitiyasyon sa a Maître Pierre Louis, nou wè bon kan menm il faut qu'il y ait quelque chose. Li pap ta di fòk bagay yo chanje. Men nou wè PM nan fè yon diskou, yon diskou adrès a la nation nan okazyon premye ane l kòm egzekitif monosefal. Donk ki sa w wè nan diskou sa a? Èske sa vo lapèn pou l kontinye dirije ou di mwens Nou atann nou fòk ta gen yon lòt lidèchip pou pèmèt nou sòti nan sitiyasyon sa. E jodi a li la popilasyon oubyen le pèp ayisyen e pèdi kontwòl lidèchip peyi a. Sa nou rele e pèp souvren. Nou pèdi kontwòl sa. E kontwòl sa jodi a li rapatriye pa yon asosyasyon etranje ki bay tèt nou nou Core Group e ki nan peyi a lontan depi 2003 e ki jodi a se yo menm ki mete prezidan se yo ki mete premye minist e demen maten si w vle minist la nan peyi a si yo pa vle w pap minist si w vle direktè jeneral nan peyi a si yo pa vle w pap anyen donk jodi a se yo menm ki gen kontwòl sa e chak fwa w wè gen eleksyon k ap fèt jodi a sèdènye tan se de fas elektorèl k ap fèt. Moun ki pral chèf la gentan konnen se li pral chèf. E moun sa se yon restavèk, se yon moun yo mete pou jere enterè pa yo. E jou ou ta gen tandans, jou ou ta gen yon brin de konsyans ki pase nan tèt ou, ou ta vle vire do ba yo, y ap asasinen w, y ap abat ou tankou yon chen. E nou wè l deja. Ebyen, jodi a Ariel Henry pa gen anyen l kapab ofri a la popilasyon ayisyèn, o pèp ayisyen. Ariel Henry jwenn de moun ki kolabore avèk li, de kolabò, pou antre peyi a nan plis, m te kapab di nan nan labim, dans la profondeur du ténèbre. E poukisa m di sa, se paske jodi a genyen Bon, peyi a ap dirije nan yon dezakò total. Gen plizyè gwoup anndan peyi a k pa dakò avèk Ariel Henry. Men kapasite pou w mobilize kont Ariel Henry a, pa genyen l. Gen volonte a men kapasite a pako genyen l. Jodi a sa Ariel Henry konnen l tou e Ariel Henry ap pwofite de sa. Ariel Henry jodi a se yon trèt li ye. Ariel Henry pa gen pou l adrese la nasyon avèk afè pèp ayisyen an. Paske si w ap dirije yon pèp, y ap kidnape moun yo, y ap tiye yo nan katye popilè yo, y ap asasine yo. E jodi a, moun ki machann, ti machann pa ka vake avèk aktivite yo. Donk, lè w adrese w avèk yo, sa w di? Ariel Henry monte la kòm premye minis, tout strik te la, phtk te gen la, l kite l la. Ans minis yo, gen de twa moun li chanje li mete lòt minis phtk. Direktè jeneral yo, gen de twa li chanje li mete lòt phtk. Meri yo, ansanm majistra yo tout la nan plas yo. Delege depatmantal yo tout la nan plas yo. Azèk kazèk tout la nan plas yo. Tout batri misyon diplomatik yo tout la nan plas yo. Donk. Jodi a kisa Ariel Henry ap di 1 an de sla? Jodi a li di l gen 1 an depi l te monte a. Kisa Ariel Henry di l pote kòm chanjman? Te genyen yon gwoup jèn atis ki nan riyèl kretyen an k ap monte yon videyo. Yo asasine yo sou Ariel Henry. Jodi a bay sa rete kòm yon lèt alapòs. 2 jèn atis k ap monte yon videyo Sa fèt nan tout peyi. Atis ap monte videyo, swa ak zam, swa ak an militè. Sa fèt nan tout, y asasine yo, y ap bat yo kòm chyen. Jodi a anpil moun mouri, doktè pa di, yo asasine l anndan peyi a, sou Ariel Henry. Jodi a, gen de moun, anpil moun pèdi nan Matisan. Moun mouri. Chen manje yo, kochon manje kò yo. Ariel Henry la. Gang toupatou nan peyi a. Men li li kwè ke li kapab delivre machandiz la an kreye kondisyon pou òganize lè eleksyon. Nan men ki machandiz? Ariel Henry pa gen anyen nan men kòm misyon. E ankò yon fwa l tann bra li a tout aktè politik yo pou chita sou tab la pou defini vwa e mwayen pou atenn sèt objektif. Youn nan feblès nou an Ayiti se paske nou kwè pou nou dirije fò se mèt dam pou nou mèt dam pou nou dirije. Nou pa vle dirije avèk senserite. Alòske si nou ta pran politik la nou tap fèl avèk senserite, nou tap bay pi bon rezilta ke mètdam nan. Ariel Henry pa vle negosye, diskite pèsòn avèk pèsòn moun. Ariel Henry. Donk sa kap fèt yo e fo sanblan? Se fo sanblan. Pa gen anyen serye kap fèt. Ariel Henry pap negosye avèk pèsòn moun. Men nan sitiyasyon sa a peyi a ye la a, èske yon dirijan ka peye le luxe pou ap jwe a l'usure du temps, Maître Pierre-Louis? Non, non, non, ou byen pale, ou di dirijan. W ap pale de Ariel Henry. Ariel Henry se yon, Ariel Henry se yon enpostè, Ariel Henry se yon blofè, Ariel Henry se yon mèt dam, se yon koken ki konprann ke l ka pase tout moun nan farin, ki konprann ke l ka pase pèp ayisyen nan farin. Ariel Henry pa gen anyen pou l di, pa gen anyen l ka delivre. Dayè, pèp ayisyen an pa bay Ariel Henry misyon. Ariel Henry pa gen anyen nan men l kòm misyon. Ariel Henry sèlman la pou l defann enterè Kò Gwoup, pou l defann enterè oligachi a, pou l defann enterè li menm avèk zanmi l. Men pèp ayisyen an pa ladan l. Paske pèp ayisyen li menm ki sa l bezwen? Se sekirite l bezwen. Eske ou wè Ariel Henry nan demach pou sekirize peyi a? Non. Pèp ayisyen gen sante l bezwen. Eske ou wè Ariel Henry nan demach pou ke lopital jeneral fonksyone, pou ke lopital lapè fonksyone, pou ke lopital Justinien fonksyone nan Nò, pou ke lopital Notre Dame d'Immaculée Conception des Cayes fonksyone, pou ke lotedam Sent Terèz nan Plato Santral fonksyone? Non. Ariel Henry nan yon demach pou ke pou l fè tan pase. Apre sa pou l jwenn yon antant avèk Jenèf pou Jenèf bese dyòl zam yo, mete yo atè, pa tire, pa fè kidnaping pandan yon ti tan, kite m fè eleksyon an. E antant sa a, se Ariel avèk Kò Gwoup ki pral jwenn li ak Jenèf. Donk se pa avèk aktè politik yo antant la? Non, pa avèk aktè politik. Pral gon antant. Non nou wè diskisyon yo sanse achope la avèk Montana e alye son kesyon de monosefalite, bisefalite. Pa gen diskisyon. Pa gen diskisyon. Moun Montana yo pa konprann anyen nan anyen. Gade moun Ariel mete nan delegasyon an pou wè. Nan komite pal la pou wè. Gade eske moun sa yo pandan tout karyè politik yo ki rezilta yo bay. Eske jodi a wè panse moun sa yo jodi a yo kapab aktè kap negosye? Non. Paske moun sa yo se tèt yo sèlman yo defann. Se enterè pa yo sèlman. Se pa de moun ki neutre. Si Ariel Henry te bezwen fon negosyasyon, monte yon komisyon pou negosye, li tap chèche de moun ki neutre anndan sosyete a. Ki tap chita avèk Montana. Menm si yo pa ta jwenn yon antant sou kesyon monosefal oubyen bisefal la, men yo ta ap jwenn yon antant antre yo. Paske ke l monosefal, ke l monosefal, ke l bisefal, sa pa ka fè yo pa chita pale. Èske, èske w dakò ak lojik mwen an? Donk, sa k gen la a, se aranje nou, mete sekirite pou n ale vè lèzeleksyon. Donk èske n ap rive a atenn objektif sa a? O minimòm konsansyèl, mete sekirite pou nou ale vè lès eleksyon. Objektif sa a m gen tan di w jan l pral atenn. Avèk lè gwoup zame l ap negosye avè yo? Aryèl pral rive yon moman, pèp ayisyen, ban m eksplike sa byen pou pèp ayisyen konprann li. Sa k la a jodi a, yo p ap detui, yo p ap demantle gang yo. Paske gang yo yo nan yo nan enterè Ariel, yo nan enterè Kò Gwoup, yo nan enterè Kò Gwoup. Gang yo yo nan enterè yon gwoup nan oligachi a. Wè, gang yo. Jodi a, y ap fè de fo sanblan ke y ap detwi gang, ke y ap atake gang. Men, pa gen yon politik dezameman ki defini. Pa gen yon politik de reyensèrsyon ki defini. E pa gen yon gwoup ki la jodi a pou pale avèk gang yo. Pou mande yo depoze lèzam. E sa k pa vle depoze lèzam, n ap pran zam nan nan men nou. Pa gen sa. Donk pral gen yon moman k pral rive, yo pral reyini tout gwo chèf gang yo, yo pral diskite avèk yo. Yo pral mande yo pou yo fè silans avèk zam nan. Y ap peye yo pou sa. E yo pral fè yon mwa, de mwa, ou pap tande gen kidnaping. Ap gen dwa gen yon ka izole kidnaping. Twa mwa, epi w ap tande pawòl eleksyon pral pale. A peyi a gen sekirite, moun al, moun mache kounye a nan peyi a, moun al nenpòt kote nan peyi a men zam yo la wi. Zam yo la, gang yo la, aktè yo la. E yo pral lanse kesyon eleksyon. Yo pral monte yon konsèy elektoral pou patat ki pral taye nan dimansyon phtk. E sa m ap di w la se grav, men se yon reyalite. E nou antisipe pou nou di popilasyon an sa. E se grav, wè, se grav, men se yon reyalite. E yo pral taye yon konsèy elektoral pou patat nan dimansyon phtk. Paske tout batri leta phtk te mete la li an plas. E eleksyon an pral fèt se yon pike kole, se yon jwèt pike kole ki pral jwe. Beny phtk ranpòte lès eleksyon. Donk gang yo ka tounen a nenpòt ki moman ankò. Yn fwa. Zam yo toujou la. Yn fwa. Bandi yo toujou la. Yn fwa phtk ranpòte lès eleksyon, gang yo pral reparèt tèt yo anndan katye popilè yo pou evite popilasyon an al manifeste kont phtk. Se pwen enpòtan sa a gang yo ap jwe. E maryaj phtk avèk gang yo se yon maryaj ki konsome. Donk ou vle di phtk pa inosan ditou nan deteryorasyon klima ensekirite a? Men se 10 an phtk n ap viv. Se dizan phtk nap viv e sitiyasyon nou ye la se phtk ki mete m ladann. Se pa, sa k la se pa yon aza, se pa yon bagay ki kòm si m ta di w ki vini la kòm yon bagay inatandi. Se yon, se yon bagay kalkile, se yon bagay prepare. Men kòman kontourne sè sèt m pa konnen, m pa konnen kijan m ta rele l, se konplo oubyen m pa konnen sa k ap trame la, kòman kontourne l mèt Pierre Jean? E kontourne sa jodi a li prèske pou mwen difisil. Paske youn nan bagay ki pou ta ede nou kontwole l se lapopilasyon, le pèp ayisyen. Men jodi a, sonje jodi a, moun anndan Site Solèy pa ka sòti al manifeste. Sonje jodi a, moun anba Lasalin pa ka soti al manifeste. Moun Dèlma 2 pa ka soti al manifeste. Moun Dèlma 4 pa ka soti al manifeste. Jodi a tout kote, Bèlè, moun Bèlè pa ka soti al manifeste. Moun Jalouzi pa ka soti al manifeste. Tout kote jodi a ki gen katye popilè ki te kapab. kanpe pou frape pye yo atè pou di non yo pa vle sa, jodi a yo gen preokipasyon, yo gen gang k ap tiye yo, k ap rache yo, k ap kidnape yo, k ap vyole yo. Donk popilasyon an pran an otaj. Popilasyon an an otaj. Sa vle di sa a, yo gen kontwòl sa a. Kounye a sa yo bezwen gen kontwòl, se lèzaktè politik ki petèt poko lèse yo donte pa sa k la a. Ebyen moun sa yo jodi a, yo drible yo, mennen yo nan yon radòt pay 11 septanbre, pèmete mwen ekspresyon pou kesyon mo radòt lan, nan bay 11 septanbre, e sa, jodi a, gen anpil aktè politik, si yo ta ka, si yo te a 80 pousan nan nivo politik yo jodi a, yo redui. a 20, a 30, a 40 pousan. Paske akò 11 septanm nan, se yon poud chagren. Akò 11 septanm nan, li detui fòs politik yo, li detui enterè popilasyon an, li detui sa n te kapab rele lagoch peyi a. Paske opozisyon de alò la se te lagoch ki t ap mennen l. E jodi a pou rekonstitye fòs goch la, li mande anpil efò. E non sèlman li mande anpil efò, nou gen anpil divizyon nan mitan nou. Ke ou pran Moyiz Janchal, ke ou pran sdp, ke ou pran Lavalas, ke ou pran lòt aktè politik de goch, ke ou pran nou menm Alyans Pèp, Ke w pran lòt aktè politik de goch yo jodi a pou w rasanble yo otou de yon tab. Difisil. Se difisil, se difisil, se difisil, se ekstrèmman difisil. Donk jodi a nou gen yon pwoblèm lidèchip nan goch la pou rasanble goch pou vin defèt sa k la a, li pa fasil. E se paske yo divize nou menm ki fè jodi a yo menm yo ranfòse. E yo ranfòse, m tèlman, yo tèlman gentan ranfòse, m gentan ba w sa yo genyen kòm strateji. Paske depi eleksyon fin fèt, eleksyon pou patat m di w ki pral fèt la, depi l fin fèt, phtk ranpòte eleksyon an, epi gang yo reparèt pou popilasyon pa al manifeste kont phtk. Sa vle di genwa toujou gen 2 nèg k ap fè deklarasyon, men li pa, se kòmsi m ta di w s on jeneral san twoup. On jeneral san twoup pawòl li pa vo pip tabak. Donk, lè sa a, yo pa ap pè w. Yo ka ofri w negosye, yo ka ofri w yon ti bagay, oubyen yo asasine w. Oubyen w mawon kite peyi a. Bon, men, men, men, men, Maitre Pierre Louis, ou, ou, ou parèt trè pesimis kanta yon sòti heureuse de, de, de cette crise. Ou di pa gen kenn mwayen, jan machin sa ap monte la, pa gen kenn mwayen pou kontoune li? Non, e pa ke pa gen mwayen, gen mwayen men nou pral travay anpil pou nou kontoune l. Paske nou bezwen inite nan sektè goch nou an. Nou bezwen inite. Depi nou jwenn inite a, m ba w garanti demen maten n ap chanbade sa. Men yo pa vle inite a fèt. Inite a pa ka fèt. E n ap goumen. Pou ke pou ke gen inite. E inite sa a m ap pale la a, se li menm pou pèp ayisyen an mande. Se li menm pou pèp ayisyen an chèche. E se li k ap ka ede nou sòti kote nou ye a. Nou pratikman fini, Maitre Fritznel Pierre Louis, an giz de konklizyon, se kisa w ap ajoute pou nou fini nèt nèt? M ap di pèp ayisyen an, jodi a nou fas a yon sitiyasyon kawotik e ke nou pa nou pa mèt sitiyasyon sa k la. Se mete yo mete nou ladan l. Men chak fwa yo mete w nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil, ou gen yon grenn chwa. Se swa w aksepte pran sitiyasyon an jan yo ba ou l la oubyen w goumen pou w retire kò w ladan l. E nou menm Alyans Pèp, nou kanpe pou nou goumen. E nou dwe goumen. pou nou sòti kò nou ladan l. E popilasyon ayisyèn nan jodi a se batay pou nou batay. E batay la ap fèt sou tout fòm. Se pa sèlman nan manifestasyon, sèlman nan fè sitting. Batay la l ap pran tout fòm e nou pral defini ansanm avèk lòt gwoup pwogresis menm jan avèk nou fòm de batay ke nou dwe mennen, fòm de rezistans ke nou dwe mennen anndan peyi a jodi a fas a e Core Group, fas a kominote entènasyonal la ki ap toufe nou, k ap etrangle nou, fas a de politisyen rakay tankou yon nèg tankou Ariel Henry jodi a k ap toufe nou, k ap toupizi nou, fas a de lòt politisyen ke pèp la te fè konfyans voye negosye pou yo e jodi a ki al vann lit pèp la pou po patat, pou po bannann. Donk nou panse ke fò nou fè rezistans fas a moun sa yo. Merci. Donk nou di w mèsi, se nou pou remèsye w. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi apre kes kon di a la prochèn.